Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon deja trè bon week-end a chakan de vou pwisk ojodi se byen vandredi vandredi 11 novembre 2022 se sa ben wi nap salye tout moun ki an ayiti sila ou ki al etranje ou menm ki renmen pran yon atachman tout afè enfayible pou chanèl sila nap di ou anpil mèsi e se parti pou vòt emisyon yè. O kou de la joune, ou byen o bo milye de la joune, genyen enfòmasyon ki tonbe sou rezo sosyo, nan radyo, atak nèg gran ravin mele ak ti makak sou savann pistach, kafou fèy. Yo fè estrateji pou te kapab mete men sou polisye, pou pran machin polis. Te gen anpil bouyay nan enfòmasyon yo. Men ekoute! Evenman yo pase vit, e nou menm nou te dwe genyen yon maksimòm enfòmasyon. Yè, te gen anpil vakam o nivo de anlè a. M pral ba nou detay. Piske nou menm nou te tande enfòmasyon sa yo, nou di ben se evidan pou nou kapab al chache konnen. Kisa li ye? Yo di w ke nèg gran ravin yo atake. Nèg gran ravin yo leve la, ansanm avèk ti makak, yo pote boure. Sa vle di, nèg yo ap fè dezòd anlè a. Kounye a, lè m al balanse yon dronn sou gran ravin, mwen jwenn yon lòt son de klòch. Lòt son de klòch gran ravin nan, men sa li di, Depi nan maten! Cha ap pase, genyen de twa nèg tou, y ap file bal an direksyon ravin nan. E gon Arab ki ta menm fè m konnen ke gen bal M 60 ki ap tonbe sou ravin nan. Kòm nèg yo yo menm, yo gen bagay nan men yo tou, kounye a nèg yo di yo pral reponn. Pa bliye, m p ap pale selon mwen menm. M ap pale selon lòt son de klòch. Premye son de klòch la di, nèg Gran Ravin mele ak Ti Makak, nèg yo anvayi Savann Pistach, yo anvayi anpil lòt kote nan blòk Kafou Fèy la. Nèg yo just rete epi yo anvayi. Men lòt son de klòch Gran Ravin nan, li di ke lapolis ap file bal depi nan maten. Lè nèg yo wè lapolis ap file bal, paske bon, Nèg yo menm la yo di w ke yo menm yo pa anvi batay. Batay pa enterese yo paske nèg sa yo se sou zak yo kanpe. Eske n konprann? E kidnaping nan vini la y ap fè l. E si gon bagay k ap pase nan lari a la yo gen dwa sòti la yo pran l. Men nèg sa yo menm yo di w yo pa tèlman pran filing yo nan kesyon batay la paske tchiip y ap tchiip. E ba w. Kounya la, lè nèg yo wè. Bagay la twòp. Kounye a nèg yo di bon ok. Nou gen yon rekou. Rekou nou se anvayi zòn yo. Kounye a nèg yo fè yon pote boure, yon iripsyon sou zòn savann pistach. Anpil lòt kote nan kafou fèy la. Kounye a bagay la vin rèd. Le fèt ke nèg sa yo fè sa kòm rekou, popilasyon an li menm sa li genyen kòm rekou se kouri kite zòn yo. Nou te wè kèk videyo ki t ap sikile kòm kwa men kòman moun yo ap kite zòn nan. M ap ba nou tout detay yo byen pou nou kapab konprann. An nou swiv premye ti videyo sila. Zòn nan blanch an je la. Zòn nan blanch. Mwen m tande yon moun ki mouri anba ak kit yo bal li mouri. Zòn nan blanch an je la. Zòn nan blanch. Moun yo ale yo prale we ale yo prale ale moun yo prale an isi la. Moun yo kòmanse kite zòn yo, men gen moun ki kanpe dan. O pwen ke, lè yo wè ti cha lapolis lan vini, moun sa yo kòmanse bat bravo. Se sa yon popilasyon. Moun yo kontan lè yo wè ti cha a. Men fò m di nou ke nèg yo te gen tan sapata yon machin lapolis anba bal. Men yo pa t ka pran machin nan paske yon ti tan apre nou wè de twa polisye ki sou plas ki ap fè videyo ki di ebyen nou bay bal men se pou pran machin nan nou pa t ap ka pran l. Kounye a n ap kontinye. Men sanble nan pote boure sa a genyen. On nèg nan gran ravin ki tonbe paske son dread yap rale misye nan lari an yo rache misye ak manchèt donk video sa li menm nou pap ka poste li e ou wè moun yo kontan epi moun yo pase a laksyon. Boule djed sal la Al nan kafou a boule djed sal la Sa bon. Kounya la! Lè batay la te rèd nan premyè manch lan, tande byen wi sa m ap di nou an, genyen Krisla. Nèg Krisla yo, men yo moute cha yo, epi pou yo file bal. Pwoblèm, cha Krisla a vin anpàn. A sòri, si m di cha Krisla a, e pa Krisla ki te achte l. Cha Krisla ansanm a lapolis lan, li anpàn. Epi kounye a nèg yo ap fè mannèv. pou yo kapab ranje cha a. Bon, m pa konnen kòman sa pase. Kounye a la, o kou de lajounen, bon kout bal vin ap pete, bon kout bal cho. Te gon enfòmasyon ki fè kwè Ti Lapli ta pèdi yon pwòch li. Voye dwòn sou Gran Ravin, demanti fòmèl. Gon lòt eleman enfòmasyon ki fè kwè ke. Nèg yo ta pran 2 polisye. Vin gen yon lòt vèsyon enfòmasyon de la part de la police disant que ebyen se ta yon sèl polisye ki choke. N ap chache konnen plis detay toujou. Kounye a la, pandan batay la rèd la, genyen 2 videyo ki pral parèt trè viral. 2 videyo sa yo se 2 videyo veyikil blende Ayiti fèk achte nan men Kanada. Gon veyikil blende ki kanpe an plas. Sa vle di l sanble an pàn. Yo te oblije fè mannèv pou remòke li. Men, mwen pa wè videyo kote yo remòke li an. Videyo ki parèt viral sou rezo sosyo, se videyo kote ke nèg Gran Ravin yo ap fè videyo veyikil blende sila, epi gon moun nou konnen anpil, kòm nou t ap pede mande m pou li, pou m ta mete yon dron anlè pou m konnen kote mouche sa a fè, Yeah, yeah, yeah. Sa e asansè kap fè la, asansè. Kabwa lapli, anba figi li, anba figi li. Boko janm manyen chat. Malgre nou wè ti terios bò kote cha sila, malgre ou wè nèg yo filme cha, men gon lòt vèsyon enfòmasyon ki ap sikile kòmkwa. Ebyen, nèg yo pa ta rive pran cha a. M pa konnen. Eske cha a nan men nèg Gran Ravin yo? Eske lapolis rekipere cha a? E fò m di nou byen ke nan atak ki te fèt sou komisarya a, lapolis li menm, li te vit rekipere komisarya a. N ap tande voice de twa polisye ki sou yon gwoup, ki yo menm ap koupe kou ak enfòmasyon ki ta fè konprann ke nèg Gran Ravin yo sezi cha a. Men si yon moun ap gade byen sou videyo a, ou ta kapab di tèt ou ke, Ah, nèg yo te sou wout pou pran cha a vre wi. Ann tande mesye yo. Bonswa, alò mwen di se fo se paske yo di ke yo yo pran yon yon nouvo cha donk efektivman te gon pwoblèm donk cha a te te gon pàn gon kote l rive l te li te kole donk te gon lòt cha ki te oblije rekipere polisye ki te anndan cha a cha sa a Se pandan yo fè yon ti deplase epi sa w wè a te vin fèt men toutswit aprè donk lapolis ta pral riposte rekipere cha a donk pa gen cha ke lòt moun pran donk cha ke w ap gade a li toujou nan men lapolis li a la dispozisyon de lapolis men efektivman cha a te sibi yon chòk ki fè ke li pa t kapab kontinye dako. Mesye frèm Hugo mwen nou rete pa anfòm e m son papa tande byen se pa vre pa gen nèg yo pa pran blende pa gen polisye t viktim ok yon sèl polisye n gen ki viktim ki frape nan men misye lopital apre sa tout bagay sou kontwòl pa gen polisye t viktim pa gen blende nèg yo pran ok aktyèlman la blende a te anpàn se vre men yo gentan remoke blende a yo desann avèl. Tout bagay sou kontwòl mesye pou rive moun kap fè tèt nou cho. Sof ke gen kèk kay nèg yo te gentan pran zòn nan yo boule, boule kèk machin men tout bagay sou kontwòl ok mesye. Respè. Mesye si n e si n vle pran tou senpleman m ba nou enfòmasyon. Pa okipe moun ki chita lakay nou kap pede pale kaka. Bon mwen menm depi m atè batay map batay hein. Msou kou nèg yo kal manyen blende a yo voye yon boutèy sou do blende a pou yo wè si yo te ka boulel blende a pa boule pa pran dife pandan nèg yo ap fè tout rara sa bò blende a gen 2 blende ki gentan monte kal anvayi nèg yo anlè a kal remoke blende a ok mesye sin pa vle pran mdiw nèg yo pa pran okenn blende anlè a e 3 blende te gen yon sèl kou tou lè 3 moute Sa w wè nèg yo al manyen an yo remoke l desann epi gen 2 blende ki nèg yo kondwi nòmal yo desann moun ap pede voye moute pale kaka m di yo pa pou okenn blende n ap pale tenten jan w wè nèg yo al manyen blende a te gen swat anndan l wi mesye ok mesye n ap fè tenten depi maten m ap goumen m atè a m di nou sa n ap fè m ap fè makak n ap di kisa pou n pran. Si lapolis rekipere cha a, nou ta kapab di Ti Lapli manke pran yon cha vre. E nou sonje ki sa Ti Lapli te di? Li te di li ka pran youn nan cha sa yo kanmenm. Sa e cha yo pote bay Babekyou, e cha yo pote ba li. Donk, na konprann ke nan emisyon m te fè yè lan, m gen rezon pou m di nou ke, imajine ou fèk achte yon veyikil nan men yon moun, a leta nèf. Ou poko gen de mwa depi l ap kouri, lè w gade wè di mil miles moute nan ekran an. Lè w gade ou wè l gen pwoblèm frenaj. Nan va konprann. Sa vle di gen machin blende ki kapab pi bon toujou. Paske gen nan nivo l blende, gen jan w aranje w pou mete zam nan machin sa, ebyen li ka pi bon. Men, yo pa ta fè nou sa. Yo pa ta fè nou sa. Yo wè nan ki sa nou ye. Epi, pou yo kontinye ap fè nou sa. Antouka, se pa serye sa. N ap tann.